Bonjou bonswa la fami Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou kontan avèk ou sou chanèl la. Nou pral fè yon ti pale. Tout moun ki ap fè zòn plèn nan, patikilyèman nan komin Kwadèboukè, fòk nou fè trè atansyon. Trè trè trè atansyon. Paske atak ki fèt Kwadèboukè, m ta kapab di kote ke nèg 400 mawozo yo boule plizyè machin. Ebyen fò n di ke sa se yon ti kal nan plan nèg sa yo genyen, m ta kapab di pou. Redwi komin sa nèt. E pou kapab kontinye pran tèritwa a. E ofinal, kontinye egzaksyon yo. Avan atak sila a fòk nou di ke mesye 400 mawozo yo, yo reyini, yo estime ke lapolis anvayi Sen Mèt 50 yo paske lapolis pran kèk ti grenn pou yo. E nou sonje nan emisyon m te fè. pou m te di nou ke, ebyen mesye sa yo, yo pral bay yon replik. Efektivman, yo bay replik la vre. Donk jounen jodi a la a, ou menm k ap fè zòn sa a, fòk ou fè anpil atansyon paske se pa fini, se pa fini. Menm lè ou wè depi gen yon atak ki fèt lapolis li trè prezant sèjousi pou kapab fè replik men, Yo pa kapab vrèman devye tout plan bandi yo genyen, m ta kapab di pou sakaje rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Gen lòt aksyon ki pral poze? Nou okouran de enfòmasyon sa yo? E se poutèt sa, n ap mande w pou fè atansyon. Genyen yon jounal an Repiblik Dominikèn ki ekri yon atikl ki di Ayiti tounen Somali. Èske jounal sa gen rezon? Èske se pa vre sa l di a? Mwen apiye sou premye a. Ayiti avèk Somali nou te konnen an pa gen okenn diferans. Ki sa ki rete ankò? Yo touye moun. Yo boule moun. Yo fè, m ta kapab di, vòl, pou n pa di dechoukay. Nèg parèt, yo fè fiziyad. Yo atake komisarya. Ki sa ki rete la ankò? Nèg kanpe, y ap batay avèk fòs de lòd. Bandi ap goumen ak bandi, yon zòn ki reprezante yon wout nasyonal, kounya a li redui sèlman tankou yon chemen, paske machin pa ka frekante, e menm moto sètèn fwa, moto pa ka pase. Si ou fè yon cumul de tout pwoblèm sa yo, de tout zak banditis sa yo k ap vale tèren nan kapital la e nan anpil kote nan la repiblik, ebyen franchman, Jounal sa a, li gen rezon. N ap vini avèk kèk ti videyo pou ou nan kad emisyon sila a, pou n di w ke nou te wè yon premye bagay ki te pase o nivo de Dikini, kote ke des bandits armés antre nan yon legliz, yo kidnape plizyè moun. Ebyen yè, sa ki pase nan Kwadèboukè a, pwouve ke Ayiti ap plonje nèt dan le deklen. Antèman ap chante, nèg parèt yo pete bal, yo fouye moun, yo pran telefòn, yo pran lajan epi aprè tout moun chache wout kay yo. Men nan videyo ke n te pote pou ou yo gen yon lòt videyo m ta kapab di nou pat gen chans montre w. E videyo sa m ta kapab di se li menm ki pi tris. A l'interieur de l'église bal yo tap rifle tout mi legliz la. Anpil moun pat konn ki kote pou yo fè sak kache anba ban. sa k ap chache wout pou yo kouri, pou yo kapab al abrite yo yon lòt kote, ebyen m panse se evidan pou nou kapab gade videyo sila. Nan Matisan, bagay la trè difisil, toujou difisil. Chak jou se bal k ap tire e. Fò m di nou byen ke sa tèlman gen yon konsekans sou aktivite nan zòn nan, gen anpil moun ki rete Carrefour ki ap travay nan faktori, yo oblije kanpe moun sa yo. E yo pa menm peye yo yon kenzèn. Pou konbyen tan y ap kanpe yo? Paske toutotan. Aktivite pa reprann nan zòn nan, moun sa yo pap kapab soti pou ale travay. Sa gen yon konsekans kapital e yo pa peye yo lè yo kanpe yo a. E kilè wout la ap debloke, on ne sait pas. Si w ap gade byen, w ap di. Gade kòman Ayiti fini mezanmi! Men kote yo kite pou moun yo pase nan zòn sa. Mwen m pral pase mwen, m pral fèl wi. M pral fèl men sak nan moudam. Ha! Apre sa e kout pam. Eske nou wè? M pral pase, m pral jwenn lòt bò. Ye ye men, m pase men. Kounye a m pran moto pou lòt bò. M pral pran moto pou lòt sa. Lè gyèt. Antouka bagay la rèd. Bagay la rèd. e nou pa konnen ki lè bagay la ap chanje. M gen yon zanmi m byen avèk li, manman l renmen tande m anpil, epi dans la matinée du dimanche il m'a passé un petit coup de fil, epi li pase m manman l, epi pandan n ap pale premye bagay ki sot nan bouch manman l di mezanmi, hum! pitit mwen, ou wè jan peyi a fini? M di a, bagay yo kapab chanje, li di kibò? Nan ki peyi? Avèk ki prezidan? Avèk tout chèf gang sa yo peyi a pral chanje a? Ou wè leta ap fè yon bagay? Donk se pou di ke pi fò ayisyen pou kwè l ye la a pèdi konfyans. Yo pèdi konfyans nan sa n ta kapab rele yon retou ak yon sitiyasyon nòmal. Paske bagay la fini nèt nan peyi Dayiti. N ap travèse pou n ale nan zòn Sen Mak. Nan depatman Latibonit kote ke genyen yon sitwayen ki rele Favori Renold, li fèt nan dat 27 mars 1966, yè misye fè yon aksidan sou yon machin men nou pa vreman konnen orijin aksidan an. Aparaman machin nan chavire, misye eske li te fè yon eksè de vitès men misye pèdi lavi l nan kad aksidan sila. Mwen pote ba nou yon video pa rapò ak aksidan an, misye mouri. Nou konnen nou pa kapab poste video mò la, men nap wè yon ti video kote machin nan li menm li chavire e ke te genyen kèk moun ki vini sou plas pou kapab pran les premières images. A travè sèt emisyon ben vous avez la chance de byen konprandre la situation en face nan kwadèboukè se 400 mawozo kap pyafe yo retounen pour de bon au niveau de cite soleil. Je Nèf, Je Pèp, Bèlè, Konfli Ame, Matisan, Fontamara, ankò Konfli Ame. Sa ki gen gwo enpak sou aktivite ekonomik yo paske lè n ap gade pou nou wè anpil machann ki yo menm bloke anba a, yo oblije vann ti sa yo te pote a. Benefis pèdi, m pa konn si pri de vant. yo kapab rantre li. Men yo fèt. Men nan kisa nou tonbe jounen jodi a, tout zòn tonbe nan men bandi. Pa gen yon zòn bandi pa okipe. Ou wè dènyeman nèg yo te oblije fon gwo efò pou kapab al deloje yon seri de gang ki yo menm nan tèt fe sa. Ebyen, menm jan operasyon sa fèt pou kapab deloje yo m panse ke kapab genyen yon maksimòm detèminasyon pa bò kote lapolis pou fè kichòy paske nou pa ka kite tèren an konsa. Nan men mesye sa yo pou yo kontinye fè sa yo vle paske peyi a li pa pou yo sèlman.